Nou tout peye pri koripsyon nan peyi a. Nou tout ka viktim. Tout kote ki gen koripsyon, konsekans yo negatif. Depi gen koripsyon, sosyete a peye l. Nou peye l nan alimante kont an bank prive olye devlope enfrastrikti, move ledikasyon ki mete avni timoun yo an danje, move jesyon sante piblik ki mete lavi nou tout an danje. Koripsyon se yon taks anplis Dapre Fowòm Ekonomik Mondyal, ogmantasyon mwayèn kou aktivite ekonomik akoz koripsyon ka atenn 10 pousan. Sa vle di akoz koripsyon, yon bagay ki t ap koute 100 goud vin koute 110. Koripsyon se yon pwazon pou yon sosyete. Nou pa dwe kite li vin nòmal. Rive sou Anba Tab Pran Achte pou pataje eksperyans ou.